Jan nou wèl nan tit la ou pral wè kòman Wendy anfas Fantom, kòman youn ap sakaje lòt nan yon live. Si w pat gen chans pou te wè yon video konsa enben jodia la ou pral wèl. Si w renmen tit video a banm yon like epi pa bliye kite yon kòmantè pou dim kisa w te panse. Se premye fwa w pase sou chanèl sa pa bliye abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou pa rate youn nan video ke nou gen pou nou lage yo. Nou pap fè twòp pale anpil ann antre dirèkteman nan video a. Dòti mesye se Yes man you know fuck with me Listen Ok map di nou sak gen la Wendy se yon piti k sot Leogane Nou bal respè paske nou menm nou se moun Leogane Wendy vle travay nan rap kreyòl sil vle travay nap travay avèl paske nou menm nou se granmoun nan rap kreyòl Everybody sing with us. Lapti manman l wi Doudou fè nèg ak ou Doudou pale pa konnen pran manje pou koukoukou Tande lapti manman fantom pa konn rap yap di w krezi Nan rap kreyòl yo konn fantom se li k dènye mezi Ok mwen pran tout menm si yo fout lezi 1 a 0 ki bò nan fòl man manman w ou krezi.